Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Le président de la République, Jovenel Moïse, est en déplacement dimanche pour aller dans le pays Équateur pour capable bah, l'assister à investiture nouveau président équatorien qui c'est Guillermo Lasso. Eh bien, président Jovenel Moïse, accompagné de sa femme, eh ils sont de retour ce lundi dans la capitale haïtienne. D'abord, hmm, fok nou di ke apre 2 an Echèk an 2013 e 2017, bankye liberal 65 an Guillermo Lasso vin jounen lendi an nouvo prezidan ekwatoryen an. Li ranplase nan pòs sa a Lenin Moreno ki kite pouvwa a avèk yon to dapwobasyon 9.3 pousan dapre enstiti sondaj. Sedatos, nouvo prezidan ekwatoryen an, Guillermo Lasso, li jwenn yon peyi ki ap fè fas ak yon kriz ekonomik, sosyal e sanitè, yon kriz etnik tou, e ki agrave swit ak pandemi an. 9 milyon moun vaksinen nan 100 jou, se pwomès elektoral Guillermo Lasso ki kapab make yon siksè oubyen yon echèk pandan manda li a. Alò fòk nou di gen yon jounal an liy nan peyi Dayiti ki ekri yon tèks sou patisipasyon Jovenel Moïse nan seremoni envestiti Guillermo Lasso a. M pa fin twò dakò avèk tèm ki itilize an. Sa ta pwouve aklè ke jounal sa a li vrèman pran pozisyon. Envestiti nouvo prezidan ekwatoryen an, jounal la di tou kareman le dictateur Jovenel Moïse egalman envite a venir à Quito lundi. Omwen 8 chèf deta, pami yo prezidan konteste peyi Dayiti a, se sa li di, ki jwenn soutyen Lèzetazini ap asiste lendi ak envestiti Guillermo Lasso, yon delegasyon OEA, reprezantan sekretè jeneral la, Luis Almagro, li menm tou ap prezan nan Ekwatè. Bon, m sèlman li sa, se jis pou m di ke. E Jovenel Moise est-il un prezidan konteste? Bon, m pa ka di wi, m pa ka di non men, m ta anvi di non. Ou konn poukisa? Paske nèg yo jiskaprezan y ap tann pou jwenn yon antant avèk Jovenel Moise. Nèg k ap mande depar antisipe prezidan Jovenel Moise, gen nèg ki pare pou kapab fè. Gouvèneman dantant, ben de tout manyè, bon Jovenel Moïse, mwen menm m ap rele l prezidan konteste, se aprè 7 fevriye 2022, si li kontinye rete sou pouvwa a, donk la a tout moun kapab rann yo kont pou dire ke a sè t un prezidan konteste. Men si jounen jodi a tout moun aksepte ke manda l ap bout 7 fevriye 2022, paske ke lon vè ou non, m gen enpresyon ke opozisyon an aksepte ke. Jovenel Moise manda li ap bout 7 fevriye 2022 donk anpe de pasyans jan Jovenel Moise toujou di sa gonfle ponyèt nou ale nan eleksyon e si n pa fè yon feso n ap pran ankò nan phtk paske se konsa nèg yo toujou fè sa nan peyi dayiti y ap batay epi kou a eleksyon rive chak met tèt yo yon kote yo pa fè inyon sa w tande a la a. Ebyen yo pran nan 3 wa. Ebyen kounya la si nou vle vreman eunn ta kapab di siprime rèy phtk a qu'est ce qu'on doit faire? Ebyen fòn pouse yon lidè. Fòk nou tout mete yon sèl epi nou di ok men moun sa nap mete anfas rejim ki sou pouvwa a poun kapab pran pouvwa a paske. Se par les urnes yo pran pouvwa. Yo pa pran l nan chèche gen tranzisyon paske nou konnen tranzisyon sa pa toujou bon pou peyi Dayiti. Bon brèf, m gen enpresyon nou pral fè anpil kòmantè pou dire ke ok misye pou pouvwa. Non, mwen m se toujou nan kan pèp la m ye. Ok, m pa pou dezòd, m pa pou kawo. Kounya la, fò n di ke. Menm nèg yo ki nan opozisyon an, yo pa antann yo sou yon seri de pwen. Kòm pa egzanp, Mecène Jean Louis. Nou wè se sèlman André Michel ki kenbe l la kòm prezidan. Youri pa antre nan lojik Mecène nan, Lambert, anpil lòt nèg pa antre nan lojik Mecène nan. Donk se pou vous dire ke, a bon, Mecène kaba. Wè, e afè Mecène nan sa c'est un dossier qui passe comme du vent dans la paille. Donk m pa wè ankenn aktivite entènasyonal k ap òganize. pou yo envite Mecène Jean Louis. Donk cette histoire de Mecène Jean Louis an nou fini avèk li mesye, tann manda Jovenel fini, fè yon kowalisyon pou n al nan eleksyon, se konsa pou n toujou fè l. Nou pran l nan men Preval, nan dezyèm vèsyon an, nou pran l, nou pran Martelly, nou pran Jovenel, epi kounye a la n ap ranje kò nou y ap ba nou lòt phtk ankò si nou pa fè inyon. Se tou senpleman sa. Bon! Mezanmi gen anpil moun ki rele m ki di m fon ti pale pou ayisyen yo ki yo menm nan la Guyane sitiyasyon an difisil gen moun ki ap viv avèk yon ti brin espwa gen moun bagay la on ti jan bon pou yo men gen anpil moun tou bagay la vrèman difisil se yon afli dayisyen ki yo menm pran direksyon Guyane pou kapab al chache yon lavi miyò. Lavi miyò nan Guyane Française. Men sitiyasyon an trè konplike, lè otorite Guyanèz yo debòde, èske yo kapab jere kòz sa pou kont yo? Gen yon moun ki di m ke alò li gen yon pwòch li ki se yon Ayisyèn ki gen 4 timoun nan men li ki sou fwontyè la, li ansent yon senkyèm, mari l se yon Afriken, Nou konnen Afriken yo cho anpil, donk l ap tann yon sinyal pou kapab antre e pou ale lòt kote tankou Lèzetazini. Sa vle di ke sitiyasyon ki genyen nan peyi a la a, nan peyi Dayiti, li pouse anpil Ayisyen al chache yon myezètr ayèr. Men, nan al chache myezètr sa a, Li konn souvan trè difisil, trè dramatik pou yo. Anpil moun k ap travèse fwontyè, anpil moun k ap pran ti kannòt, anpil moun k ap pase anba raje nan forè, dèfwa bèt manje yo. Paske dènyeman la a gen yon nouvèl ki rive jwenn mwen kòmkwa bèt nan raje ta manje 5 ayisyen k ap travèse ilegalman pou te kapab wè kòman yo ta kapab antre nan peyi Etazini. Sitiyasyon sa tèlman konplike kote ke genyen depite Stéphane Bijou qui lui-même prend la parole sous cas pays d'Haïti non Assemblée On En suit. Madame la Présidente, euh, chers collègues, personne ne doit pouvoir montrer du doigt, stigmatiser un homme, une femme, un enfant qui a été obligé de quitter son pays pour fuir la misère, la violence, mais tout le monde doit se mobiliser quand derrière cet exil se cache aussi un trafic d'êtres humains. Vu de Bruxelles, Haïti peut paraître loin, mais en réalité, dans cette région du monde, plusieurs territoires européens, français sont en proximité directe avec le drame haïtien, des Caraïbes jusqu'en Guyane française. Partout, toujours, nous avons fait la démonstration de notre solidarité et nous savons que les urgences d'aujourd'hui exigent cohérence et efficacité. Ah oui, il faut vérifier si les aides européennes à Haïti contribuent réellement à lutter contre la souffrance du peuple haïtien. Nous avons des doutes et ils sont légitimes. Mais nous devons aussi mesurer les impacts de cette crise violente en ce moment même aux frontières de la Guyane française. Plusieurs centaines de Haïtiens sont là et réclament l'asile. Nous ne pouvons pas laisser ce territoire européen seul Yo pa nan koze referandòm sila. Men gon pwoblèm wi la mesye. Militan son pwoblèm kelkeswa kote militan rive li bay pwoblèm. Alò genyen yon aktivite ki tap fèt vandredi nan yon otèl nan petyonvil ebyen fòn di ke gen yon militan li menm ki antre ann gade pou wè ki jan de konpòteman Juan di tou te gen yon reyinyon pandan semèn nan nan peyi Etazini. Men se nou ta kapab di yon reyinyon a ui klo. Men te gen anpil moun ki te bezwen antre nan reyinyon sila a. Petèt a lide pou te kapab al fè pase opinyon yo. E te gen manifestasyon deyò a pou di non. yo pa nan koze Gonzack Dei lan ki li menm antre nan lojik sila pou kapab fè yon pwomosyon a leksteryè pou amandman konstitisyon an. Donk yo pa t vle kite yo antre. Men tout de menm, te gen yon sitwayen li menm ki te pale konsa. Ann tande ki sa l te di. Bon, nou te resevwa envitasyon an, nou jwenn yon like. Etan done ke s on aktivite, daprè sa n konprann, ki ta sipoze konsène tout moun, dayè y ap pale de yon kesyon de referandòm, enben nou menm antan ke manb laprès nou te vini la a pou nou te rantre anndan an e pou nou te al wè ki sa k pase. E sitou lè n konnen ke anndan an genyen yon tòsyonè. e ki li menm se Gonzague 2 e ki anndan an. Donk nou, etan done tou ke nou menm nou konnen, e pale de demokrasi, ou pa ka, Gonzague 2 pa ka vin pale de demokrasi. Donk nou te rantre pou, nou t ap eseye rantre pou n al wè ki sa bagay la ye. Bon, byen antandu, yo mete, yo mete anpil sekirite, e sekirite anpeche n rantre, e lè nou eseye pale avèk sekirite an, E misye rele yon lòt nèg, lòt nèg la monte vwa l sou nou, e epi yo rele polis. Bon, byen antandi nou te bezwen konnen èske sa k ap fèt lan se yon bagay Ayisyen kapab vin patisipe ladan l oubyen Ayisyen pa kapab. Donk nou reyalize ke se yon bagay sekrè, se yon bagay prive, se yon bagay ti zanmi ki li menm ap fèt anndan Hilton Hotel la. Donk se laprèv ke sèt kesyon de referandòm nèg yo ap pale a, Ebyen se ti bagay ke nèg yo ap fè pou tèt yo. Konstitisyon ke yo di yo pral fè a, se ti konstitisyon ke yo pral fè pou tèt yo. Donk moun ki anfète pral ta veritableman de konsène pa rapò avèk kesyon sa a, ebyen se si ke yo pap gen mo pa yo pou yo di. Donk nou menm se, nou byen regrèt ke e yo gen konpòteman sa a, nou byen regrèt ke lapolis gen konpòteman sa a, e nou byen regrèt ke òganizatè oubyen òganizatris yo, Ebyen se konpòteman sa yo genyen se konba yo tap fè pou moun vin tande se 2 ti zanmi ki yo menm reyini anndan an e kap defann pozisyon pa yo. Enben ok, nap swiv pou nou wè sa kap pase. Dakò. E jodi a nan Pòtoprens, ebyen etidyan etnoloji yo menm tap rasanble kò yo la pou te kapab fè yon sitin pou di non a kesyon referandòm nan, ebyen sè dènye on ete bonbarde par dè gaz lakrimojèn. E fòs lòd yo te anvayi ansent la avèk anpil kout gaz lakrimojèn. Anpil nan yo te oblije kouri kite espas sila a. Ben se evidan pou nou kapab swiv kòman sa te ye. Le fè ke n kont referandòm nan, men sa Jovenel ap fè nou, men sa Jovenel ap fè nan etnoloji, men sa Jovenel ap fè nan etnoloji, men sa Jovenel ap fè etnoloji, men sa Jovenel ap fè etudyan yo, le fè ke n kont referandòm nan. Referandòm konstitisyonèl, randevou 27 jwen kap vini la, gouvènman ap mete lè bouche doub pou kapab pèmèt ke aktivite sa li menm li reyalize, men anpil kesyon ap poze pou konnen eske yap rive ak kesyon referandòm sila nan peyi Dayiti.